Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mesye sispann batay non sispann batay lap bon pou nou lap bon pou moun ki nan zòn yo chak jou map di sa nou pa janm vle tande m nap tann se Bondye k pale avè nou Bon, si m di nou sa mesye, sa vle di, s on mesaj kanmenm ki sòti kèlke pa paske m pa kwè m janm fè yon emisyon kote ke m ap pale de batay epi m pa toujou mande pou genyen yon antant antre nou. Poukisa n pa met tèt nou ansanm? Bèlè, O Bèlè, Maya, Face to Face fèt ansanm avèk Ba Dèlma. Batay la te rèd jodi a la, le 29 me 2021. Ebyen, bagay la te rèd. Fò m di nou ke pandan bal ap tire anndan an, mwen gen yon Arab, misye monte dwòn nan anlè l ap pilote dwòn nan epi li fè m wè kèk imaj. Men, imaj mwen wè yo, sa k fè mwen pa p mete yo sou chanèl la, se paske si m bay imaj sila yo, ebyen yo kapab gen kontwòl Arab la. Nou pral ba w enfòmasyon. Nou konnen Barbecue ap prepare pou kapab fè fèt pou manman yo nan demen. Nèg yo di ekoute, yo pral voye kout bal nan Dèlma 6, nan Dèlma 2. Gen yon preparatif ki fèt o nivo de zòn Robelair la mele avèk Maya pou nèg yo al atake Preparatif la ap fèt depi la sware di vandredi. Men ekoute, tan an kòmanse mare, genyen farinay lapli. Gen anpil nèg ki pa renmen goumen anba lapli. M pa konn ki sekrè ki gen nan sa. Ebyen, nèg yo deside pou yo repòte, m ta kapab di pote boure sila. Il est 4 heures du matin. Sa wap tande la yo se nèg bèlè nèg maya ki kanpe anlè yap voye kout bal anba dèlma 2 dèlma 6 nèg dèlma 2 dèlma 6 yo menm yap voye kout bal moute bay bèlè bay maya kisak pral pase gen anpil moun ki pran bal. Pandan la matine du 29 Me 2021 e gen anpil moun ki pa konn ki kote pou yo fè tou paske bri bal yo tèlman fò, bon tout moun ap oblije kouri mete kò yo yon kote. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen genyen yon moun ki pase anba dife men m pa an mezi pou m di nou èske se nèg Maya ki boule l oubyen se nèg anba yo men Nèg yo kenbe yon moun, yo mete dife sou li, sou pretèks ke li ta sòti nan lòt baz advès la, krim. Lè batay la kòmanse myèl pandan jounen 29 la, ebyen Barbecue di l ap met pye l atè, Barbecue di l pral batay. Ebyen fò m di nou ke anpil sòlda ki avèk Barbecue di, ekoute, ou pa bezwen al batay, nou menm nou ka jere ti sa a. Epi sa w tande a la a, len ap voye bal sou lòt, moun ap pran bal Dèlma, Dèlma 6, Dèlma 2, moun ap pran bal Obèlè, moun ap pran bal nan Maya, paske gen anpil bal Lòsenn ki file k al chache po moun. Mwen gen yon imaj m ap gade pou m wè yon fi ki li menm k ap mache nan lari a epi gen kèk moun ki avèk li, gen lè li te sou presyon epi baw! li pran yon bal. Sa s on bal Lòsenn. Se pou m di nou ke batay la vrèman myèl. Pandan batay la fè yon ti kanpe nan fen aprè midi samdi a puiske te gen lapli, ebyen fò n di ke nèg yo pran poz e ekip Dèlma 6 la yo menm kòmanse vlope kado pou kapab bay manman yo nan demen ki ap fèt dè mè. Donk yo pral fè bèl avèk manman yo Dèlma 2, Dèlma 6 byen sur. Men pa bliye aprè Barbecue fin fè aktivite sila a, ebyen Barbecue di l pral mete pye l atè a. Sa vle di, a partir de lundi, je ne sais pas, li kapab petèt yon jou nan semèn k ap vini an tou, ebyen Barbecue a pral mete pye l atè a pou kapab bay yon veritab replik. Bon, se konsa bagay la ye mezanmi. Bataille qui commençait depuis 4h30 du matin, Depuis la matinée du 29 mai 2021, à fond campée dans l'après-midi. Et bataille à sous-route pour le reprendre à partir de lundi ou bien les autres jours de la semaine du mois de juin. Tendez bien, est-ce que faites la privée fête Delma Eske pral genyen replik sou Belair? Yon sèl bagay, kòm mesye yo pa vle tande m ankò, m ap mande popilasyon an pou mete kò li alabri, pou fon evakye tou, paske nou konnen lavi nou enpòtan ke tout bagay. Lè bal ap deklannche, lè nèg ap fè iripsyon sou m ta kapab di baz enmi, ebyen yo gen yon mòd doperatwa, donk yo pa konn kiyès ki bon, Kiyès ki move grenn, se sak fè dèfwa anpil inosan konn mouri. Mwen swete moun yo tande pawòl sa e yo mete li an aplikasyon. Nap rete veye pou ou e pou aktivite dimanch lan, ou kapab jwenn aktivite sa nan yon pwochen emisyon, m garanti nou sa, men nou toujou ap mande lapè a pou ke tout bagay kapab poze. Nou pral kite w avèk yon videyo. Videyo kote ke ebyen anpil nèg ap achte manchèt yo, nèg yo gen yon kleng manchèt, m ta kapab di pou al kouri dè moun k ap mete biwo referandòm bò lakay yo. M ap mande m èske 27 jen pwochen k ap vini la a, peyi sa a pa pral gen yon gè sivil ladan l si referandòm il y en aura? Paske nèg ap achte manchèt. Gen senatè k ap di yo bay Jovenel defi pou al mete biwo vòt lakay yo. E gen nèg la ki pare pou batay e pouvwa a di li menm se li k chèf, se li k pwisan, defi sa yo l p ap ka pran lade yo. Bon, antouka mesye, ban m di nou bagay, pil manchèt sa k nan men nou yo, sa n pral fè avè yo? Nou pral kòche kabrit? Nou pral kòche bèf? Tèt chaje. Nèg la ap achte manchèt li pou l al batay kont referandòm. Pouvwa a menm di w tèt dwat. Bon, tèt chaje. Antouka, m ap vini trè pwochènman avèk yon lòt emisyon sou referandòm nan pou nou paske jiska 27 jen, ebyen, fò nou toujou kenbe w enfòme pa rapò ak sa k ap pase sou kesyon referandòm nan. Mèsi lafami, kòm toujou. Un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail epi après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!